Donk tout sa yo se listwa. E asasina Jovenel Moise li pwofetik. Ke yon moun pa dakò l, ke moun di m al met kò m yon kote, tou sa, mwen menm sa Yeshua montre m nan se sa. Donk se yon dènye san ki koule pou Ayiti, pou peyi a kapab libere. Annatandan, avan Ayiti libere, kite m pran direksyon ansanm avè n Bon Repo, kout bal k ap chante toupatou, moun yo pa rive idantifye, mete dife, epi boule yon ponp gazolin ak anpil lòt gwo dega materyèl fèt nan vil la e sa lage yon gwo sitiyasyon maten an la pa rapò ak moun ki leve jwenn anpil traka, moun mouri ak anpil lòt briganday fèt nan bon repo. Bonjou bonswa tout moun byenvini Sofia TV 83 jodi a se 27 desanm 2022 mwen kontan ansanm avèn sou dènye aktyalite a pou semèn sa Rete la, poko deplase, enfòmasyon ak lòt se pou koulya. Dram ki rive pase nan Bon Repo a bay anpil kè kase aprè chèf gang. Kanaran te frape pye l atè anonse l pral pase tanpèt la, ta sanble bagay la gentan rive jan l te anonse l. Men pou lenstan nou prale tande plis eksplikasyon sa k ap pase nan Bon Repo a, manman pitit pa gen bouch pou pale, E bagay la ka pi konplike nan jou kap vini yo la. Zanmi fanatik an nou ale tande enfòmasyon yo ak sa kap pase nou pote l pou ou san wete ni mete. Si w poko fè sa sonje abòne ansanm avè n wap resevwa epi tande plis nouwèl lè w antre nan fanmi Sofia TV 83. Enben se anpil anpil anpil difikilte anpil. Anpil, anpil, anpil dega ki fèt nan zòn sa a. Nou te demare nan espas sila pou n gade kòman sa ye. Se depi nan wout, sou wout nasyonal nimewo 1 an, sou wout nasyonal nimewo 3 a, disons mieux, men pa t gen sikilasyon ki t ap fèt. Pa t gen sikilasyon ki t ap fèt. Alòdinè, depi senkè, katrè trant, konn deja gen gwo bis ki pral soti bò repo, ki ap pran direksyon Kafou 2, Lawopò yo, men ki konn deja reponn prezan nan zòn sa a, ki ap fè moute desann. Chofè moto konn deja reponn prezan, konn deja gen plizyè moun apye ki konn deja ap fè ki deja ap fè zòn sa a pou kapab travèse wout nasyonal nimewo 3 a pou kapab pran direksyon wout nasyonal nimewo 1 an. Enben, jan nou te anonse l depi yè swa te gen anpil, anpil panik nan zòn sa a, vrèman anpil panik, kout bal t ap chante tribò babò nan tout zòn bò repo a. Enben, pou maten an la, kisa ki genyen lè nou lonje kou n pou n gade nan zòn sa a kisa ki fèt, kisa ki genyen? Anmè blè ti pèson fòk mwen di w depi nan stasyon sab la machin kòmanse boule. Depi tout sou wout la gen plizyè machin ki boule kisa ki anndan koulwa kisa ki anndan riyèl gen plizyè machin ki boule nan zòn sa e lè nou ap desann pi ba toujou pou n gade nan zòn anmè nan zòn wout nasyonal nimewo 3 la nou konstate gen 2 ponp gazolin ki boule lè nou pale de 2 ponp gazolin Gen yon DNC ki nan zòn stasyon Mibalè a. DNC sa a li menm ki pase anba flanm dife nèt. E anba pon sa a tou gen yon mini makèt ki la. Enben mini makèt sa a tou li menm li pase anba flanm dife Blaise Peterson. Nou te desann pi ba toujou sou tout wout la n ap kwaze avèk kawoutchou enben ki ap boule. Nou ap kwaze avèk wòch. Wi Blaise. Ann fon ti retounen sou enfòmasyon sa a. Konnen l enpòtan anpil parapò avèk kantite. Alò, nou pa ka gen, nou pa pral denonbre egzakteman chif la piske jan w di a plizyè. Men ann fon ti retounen egzakteman kote sa w lè rive an parapò avèk kantite dega w wè ki anrejistre. Machin epi ponp sa w di ki pase anba dife yo. Vwala, e lè nou sou wout nasyonal nimewo 3, lè Peterson, zòn stasyon Ench, stasyon Mibalè, anben nou te deja konstate gen nenpòt plizyè machin, tankou gen 6 machin ki boule, kit se machin baskil, kit se kanntè, ou di mwen sa, anben kamyonèt, gen machin yo deja gentan vin rale yo nan espas la pou kap, pou pa obstwiye, anben pasaj la, nan nivo sa, jan nou di w la, genyen ponp DNCA li menm ki pase anba flanm dife. Nou rive pi ba toujou, pi ba ponp DNC a gen yon ponp la se FAS, enben FAS sa ponp sa li menm ki tou li pase anba flanm dife, ponp sa li pase anba flanm dife tou, se toujou sou wout nasyonal nimewo 3 li menm li ye, li pase anba flanm dife. Men tout zòn sa wout nasyonal nimewo 3 a blèse pèsòn, fòk mwen di w pa gen sikilasyon ki ap fèt, pa gen sikilasyon ki ap fèt, ou menm ki konn gen abitid soti vo avèk. ba Atibonit ou di mwen se wou avèk ba ba nan direksyon depatman sant peyi a dizon mye anben pa gen sikilasyon ki ap fèt si ou jwenn posibilite pou travèse stasyon bòsab wap kapab travèse zòn sa men lè ou pral rive nan yon pwen borepo a wap oblije kwaze pa anndan pa wap pache wap pase pa egzakteman nan mache seradòt anndan mache seradòt la pou kapab al soti anben bò. Bò bò bò bò sou bò le bò ant biwo Natcom e biwo Digicel se la ou pral ka soti lè ou pase pa anndan pa anndan stasyon pa pa anndan pa anndan enben zòn sa nou fèk pale w de li a men Blaise lè nou rive egzakteman nan wonpwen an la se la dega yo plis nan wonpwen Borepo enben la. Machann ki konn reponn prezan la a le swa ki ap vann, machann tout sòt de machann, machann manje, machann ki ap vann tout kalite bagay nan zòn sa a. Enben kite m di w lè nou rive nan zòn sa a nou gade, nou konstate, nou wè gen anviwon 6 gwo bis jòn ki pase anba flanm dife Blèz Vitès la. 6 gwo bis jòn ki konn abitye pran direksyon Kafou de Lawopò, enben bis sa yo menm yo pase anba flanm dife e yo pase anba flanm dife a Blèz, Blèz yo. Se nan mitan lari a, yo tou kwaze yo. Yo tou kwaze yo nan mitan lari a. Anben, yo pase anba flanm ti chè. Men, lè nou t ap pase egzakteman nan zòn sa a, nou te remake yon sitwayen, malerezman, ki pèdi lavi li, anben, ki kouche, ki kouche, anben, anba yonn nan ponp ki nan espas la, yon ponp nasyonal. Ponp sa li menm ki pa t gen tan pase anba flanm. Se te sou wout nasyonal nimewo 1 an. Enpòtan di w, anpil, anpil machandiz pèdi, machandiz machann yo. ki tonbe, ki gaye nan lari a e gen anpil, anpil dife ki ap limen toujou nan minit ke n ap pale la nan zòn sa a. Bon fason pou di w sitiyasyon li menm li vrèman, vrèman konplike nan zòn Bon Repo. Moun ki konn gen abitid pran zòn sa a nan minit ke n ap pale la a, nou dekonseye w, vrèman, vrèman dekonseye w nan minit sa a n ap pale la a pou w ta kapab pran direksyon zòn Bon Repo, swa wonpwen Bon Repo, dimwens wout nasyonal nimewo 3, ou dimwens wout nasyonal nimewo 1 paske pa gen aksè pou kapab travèse. zòn sa a, men ke se sou wout nasyonal nimewo 1 w ap pase nan zòn, anben bò pòz mwen pou ou ta desann tou dwat, depi w pral rive bò mache Seradòt la, anben la a w ap deja wè plizyè machin ki ap kase tèt tounen parapò avèk plizyè bis, jan m di w la, ki pase anba flanm dife nan zòn sa a ki toujou nan mitan lari a. Deja genyen plizyè moun ki ap soti tèt yo nan tout tou. Yap vin gade anben koman sa li menm li pase ayèreswa. Gade m di w ayèreswa li te kapab anviwon 8 tè, 8 tè, 8 tè 20 anben kot nan lè anben sa li menm li te demare nan zòn sa a. Anben se konsa se deskripsyon sa nou kapab fè men nan zòn wout nasyonal nimewo 3 nou konstate yon minibis sa moun yo renmen rele piyat yo ki kanpe ki toujou kanpe la anben fè siyal li menm li toujou ap limen. Men nou pa remake pyès moun ladan l, èske se tire yo te tire sou li Blaise? Nou pa gen twòp detay sou sa, men nou remake minibis la li menm ki la, ki ap limen siyal li, ki ap limen sou wout nasyonal nimewo 3 a, tou prè stasyon Mibalè a. Se antre l t ap antre nan Pòtoprens, anben se moman n ap pale la l toujou nan zòn sa a. Se konsa n kapab dekri zòn sa a pou maten sila a, se anpil anpil dega ki fèt nan zòn Bon Repo. Gwoup nasyonal nimewo 3, Gwoup nasyonal nimewo 1 jan nou di w Blèd Pitason m pa konnen si w gen kesyon. Banm gade sa avèk ou piske w konnen nap pale avèk presizyon jan w sot deja sot bay detay sou sa e si n ta kapab ede oditwa la konprann byen an tèm de presizyon an tèm de chif sou sot ou sot bay la nou ta ka pale ke plis pase yon dizèn de machin ki boule piske w pale don premye kote se ta yon 6 yon dezyèm kote se ta 6 ankò e yon kadav yon kò san vi alò m ta di. Si m ta di l konsa, e sa e sa done a ta ye an tèm de chif? An tèm de chif, Blaise Peterson, nou kapab di se anviwon on kenzèn de machin. On kenzèn de machin. Paske genyen ki yo deja gentan rale. Yo deja gentan rale nan espas kote yo te ye a. Men nou wè tras yo, nou wè tras machin yo pandan yo t ap rale yo, nou wè yo. Se konsa wi jodi a gen yon fòs an vi ki toujou nan espas sa, nan espas sa yon ponp ki sou wout nasyonal men se nasyonal vrèsanblableman se yon ti machann, se yon gason, se yon machann ki t ap vann nan espas sila men fòk mwen di w gen anpil anpil dega, anpil pèt ki fèt nan zòn sa tankou ti machann yo. Mwen abitye ap vann nan zòn sa a, li konn tout 8 è, 9 è konn gen enben aktivite ki ap fèt nan zòn wonpwen Bòrkò a, enben se konsa sa li menm li pase ayè leswa. Banm mande w sa, an tèm de detay oubyen enfòmasyon ke ou menm ou gen ou kapab fè kredi, sa k ta labaz sitiyasyon sa yè swa ki e an n di ki deklannche nan zòn sa yo? Sa k ta labaz enfòmasyon ke w genyen? Ou ka fè konfyans. Sa ki alabaz enfòmasyon ki te fè sa rive a yèreswa Blè Piterson, jiskaprezan poko gen moun ki kapab konnen, ki kapab konnen ki sa ki te alabaz de sa ki rive yèreswa a, men tout moun kapab konstate maten a la se anpil anpil dega, anpil pèt materyèl ki fèt nan zòn Bon Repo, wout nasyonal nimewo 1, wout nasyonal. Nimewo 3 a, kite m di pou moun ki konn gen abitid fè zòn sa a, si w ap soti nan zòn Kafou de Lawopò ou oudimwens w ap soti wou avèk nan depatman sant peyi a, li poko posib pou ou paske wout la li menm li toujou rete bloke avèk machin ki boule yo oudimwens gen anpil kakas kawoutchou nan limit sa yo. Toujou genyen anpil machin sou wout la swa ki kwaze oudimwens ti detayan. Se dimen sa veye bourèt machandiz ki la ak ki pa gen tan boule yo ki toujou nan mitan lari a. Jan nou di la, anben, sikilasyon li menm li ap fèt yon ti jan pi wo apre pòs Bonrepo a. Se la sikilasyon li menm li ap fèt. Men pou moman n ap pale la, nan zòn wonpwen Bonrepo, bò mache Siradòt pou rive nan wonpwen pou desann sou wout nasyonal nimewo 3 oudimensk wout nasyonal nimewo 1 an, li poko posib menm pou moman n ap pale la. E pandan jounen an tou l ap parèt difisil pou yo ta vin rale tout. Bus sa yo fin kwaze nan mitan lari a e answit ki gen dife nan yo l ap parèt difisil e menm konplike pou ta kapab fè sa nan maten bonè men pandan jounen an nou ap toujou sou plas nou ap fè viwon nan espas la pou n kapab gade pou kozipwa Ras Domega a anben kòman sa li menm li ye pandan jounen an Blaise Peterson. Sevè pral poze w kèk kesyon la, men ban m gade sa avèk ou avan ke Sevè rejwenn nou. Pou kounya la, piske ou pa mansyone sa menm non, prezans lapolis sou maten an sou pakou ou, ou pa wè sa menm? Bless Peterson, Koze lapolis sou wout nasyonal nimewo 3 ak wout nasyonal nimewo 1 an, se chak maten, se chak maten nan ribrik Travèse mwen menm mwen toujou ap siyale l pou m mande prezans polisyè nan zòn sa a. Pa genyen prezans lapolis nan zòn mwen sot pase la ou nan zòn. kote enben deblozay yo fèt ayè swa pa gen prezans lapolis men pandan nou tap deplase nou te remake yon patwouy yon patwouy ki ap pran direksyon wonpwen brepo a ki tap pran direksyon wonpwen brepo a pandan nou menm nou tap retire kò nou nan espas la nou te deja remake yon patwouy ki tap rive ki tap rive nan espas nan espas nan wonpwen brepo a men kite m di w nou fèk remake yon blende yon blende ki deplase men blende sa li menm li pran direksyon chada kwadèmisyon li pa nan koze deblozay ayè swa kote l met tèt li a. ke direksyon Chada Kwadènson li pran se blende ki te vin pote ranfò avèk sou komisarya Bon Repo a, se li menm ki deja pran direksyon anbè Chada Kwadèmison kidonk lap antre nan baz lap antre nan baz li kite espas Bon Repo a nan minit ki nap pale la a Blaise Peterson. Claude Nèdè m konnen ou toujou gen ou toujou voye zye sou nan tèm de fòmasyon èske nan dènye jou sa yo te gen operasyon lapolis lòtbò a? E kite m di w Sevè, depi nan nan dimanch nan dimanch e espas final koup di mond lan te gen anpil te gen lapolis ki tap fè operasyon nan zòn sa menm ke se pa nan zòn nan Bon Repo e lè m di nan zòn Bon Repo tankou estasyon sab wout nasyonal nimewo 3 a men te toujou konn gen operasyon polisyè pi wo nan zòn kanaran 2 kanaran 3 kanaran kanaran 5 ou di mwens tou pi wo toujou nan zòn kanaran 50. Konn toujou gen operasyon lapolis nan blòk sa yo men kite m di w nan zòn Bon Repo a jan m di w la se pa yon bagay ki fasil pou lapolis vin mennen operasyon nan nivo sa men jan m di w la konn gen operasyon swa nan Kanaran 2, Kanaran 3, Kanaran 5 e Kanaran 50 Jean Wilner Célèbre. Mèsi. Mèsi anpil Claude Dade Antoine, si gen evolisyon pa manke rele nou pou kapab enfòme oditwa Radyo Mega. E san pwoblèm, Jean Relais Sévère, nou toujou la, nou toujou prezan pou n kapab enfòme oditwa Radyo Mega. Vwala yon rezime byen rapid an tèm de enfòmasyon genyen nan stasyon ench lan stasyon Mirbalè sou wout nasyonal nimewo 3 a. Gen daprè konsta kolaboratè nou, gen 6 machin ki boule. Pami machin sa yo gen kanntè, gen kamyonèt epi genyen ponp DNC a avèk yon lòt ponp ki twouve l nan menm espas sa a ki boule tou. Nan won pwen an la, moun ki toujou fè zòn sa toujou gen anpil machann ke se swa lajounen oubyen lannwit. Genyen 6 gwo bis jòn yo ki fè bon repo epi kafou ayewopò ki pase anbla anba flanm dife. Genyen tou machandiz e machann yo ki nan espas la. Jis kounya daprè Claude Nade Antoine genyen dife nan espas lan. Epi Claude Nade Antoine remake yon kò san vi anba ponp nasyonal la. sou wout nasyonal nimewo 1 an epi anpil machandiz jiskounya atè a e se sa nou kapab ba ou an tèm de rezime sou sa ki genyen nan zòn Bon Repo. Mèsi avèk Claudenard Antoine ki pap ezite rele nou ankò an ka ou ta gen evolisyon nan enfòmasyon yo. E vwala, mèsi anpil avèk Claudenard Antoine. Jan n te di an, enfòmasyon sa yo yo te deja kòmanse rive jwenn nou bò kolaboratè nou bò kote yo. Men nou te di aske fòk nou genyen prezans Me Claude Naide Antoine nan perimèt sa yo pou al founi je gade e pou n ka enfòme nou egzakteman e n sot tande kisa bilan ye, kisa bilan dega ki anrejistre yè swa nan kout bal ki t ap chante nan zòn Bon Repo nan diferan kote nan plenn nan. Bon n retounen sou kesyon zak kriminalite, zak asasinay, piske se. Jodi a e sa ki fè la une nan tout jounal, nan laprès, nan medya, se kestyon nèg ak zam kap bay pwoblèm, enben polisye kap mouri se sitiyasyon sa yon fen lane 2022 ki prèske gen plis sa ki repete ladann. Jan n te di talè a avèk lèt sa ki ekri. Mwen ajan 1 ki te fè pati BLTS. E n te tande frè Leo Bien-Aimé e n te tande tou mèt Iswick Théophin sou sa. Men rnddh di l aprann nan dat ki te premye desanm 2022 an, Lincoln Bien-Aimé ki te gen avèk ki gen avèk li konjwent li yo te pase yon nuit nan sou komisarya Kalvè la kòm Sa abitye fèt pou ke l al pran plas li nan nan demen nan blende sa ki toujou nan direksyon Gantye kote ke li menm komin ke l ap travay pou l asire sekirite popilasyon nan zòn sa. Nan dat ki te 2 desanm 2022 an alòske li te ap monte nan blende an, blende sa ke n ap pale a, ajan ki t ap travay nan blende a ki te deja andedan blende sa, Yo te entèdi avèk frè dam yo Lincoln pou l pa t rantre anndan blende sa, selon sa ki di ankò kòm enfòmasyon selon rezo nasyonal ki ap defann dwa moun yo. Yo fè konnen men polisye ki te deja nan blende a di misye ke pa gen plas ase anndan blende a pou l ta monte li menm, frè dam ni an. Men yo fè konnen la men Lincoln te oblije retounen nan sou komisarya Kalvè lan. Ajan inite depatmantal mentyen lòd yo, udmo, yo te mande misye, Lincoln Bien-Aimé, te enfòme te di l ke pou l kapab enfòme chèf twoup li an ke enben pou l bay lòd pou l kapab rejwenn yo. Enben Lincoln li menm ki te bon fè sa egzakteman sa yo te di l lan epi l te retounen apre sa l te pran moto pou l kapab al rejwenn blende sa enben blende a li menm ki te deja ap deplase jan n sot tande l lan. Toutfwa pandan l ap rive pa twò lwen pakè prè tribinal premye enstans Kwadèboukè an motosiklèt la li menm te deja ap rive enben sa w tande a la yon gwoup nèg ak zam Gwoup nèg ak zam men motosikèt ap parèt la, sa w tande an la, tonbe louvri bal sou motosikèt ke Lincoln Beny mete sou li an. E sa w tande an tou, enben li pase anpil move moman, li resevwa bal pasi pala e l pèdi lavi l. Ansanm avèk konjwent li an ki resevwa bal tou, yo di sa, li menm ansanm avèk konjwent li an. Lincoln Beny men li menm li mouri imedyatman, kadav lan enben sa w tande an nèg ame yo menm yo te ale avèk. Kò a, yo ale avèk zam nan. Pa bliye, avan yo fè yon fineray senbolik pou li nan legliz Altagras Dèlma. Se yon fineray senbolik piske kò a, yo pa jwenn kò a. E genyen li resevwa 3 bal selon sa, konjwet li an resevwa 3 bal selon eleman enfòmasyon yo. Men yo te kite kò konjwet li an atè a. Lòt moun ki te avè l lan. Kidonk, sitiyasyon sa, rnddh. Li menm selon li fè konnen sa yo se selon temwanyaj me abitan de moun ki yo menm ki genyen dè done ke yo kapab fè konfyans ki pataje ansanm avèk yo. Selon e responsab kap defann dwa moun yo, yo ankò atire atansyon e Fritz Senfor, resp enspektè jeneral an chèf polis nasyonal la, enspeksyon jeneral polis nasyonal Dayiti a. Li fè konnen depi kèk tan la me gen se yon ansanm de blende, blende lapolis lan ke. Mesye ki ladan yo, polisye ki ladan yo, ki ta la pou kapab, ann di, pwoteje ak sèvi lavi moun, byen avèk moun, yo prefere fè biznis anndan l. Yo fè biznis anndan l, men kote ke gen anpil moun, se lajan yo bay pou kapab fè, pèmèt yo deplase andedan blende sa. Gen moun ki bay 2500 goud, genyen ki bay 500 dola, an fonksyon de estati moun nan. Ki moun ou ye? Si w se Marcel, Wap bay 2500 goud. Si w se entèl, wap bay 500 dola. Se yon egzanp wi selon sa ki di bò ko selon sa ki di nan tèks sa bò kote rnddh. E yo antre pratik sa tou menm nan kesyon pou ou fè deplasman kesyon moun ki gen kamyon machandiz selon ankò bò kote rnddh ki pale toujou. Men sou pwen sa yo souliye ke men jodi an la pou w monte nan blende sa a, Men se jan n te di l la la, se 2500 goud omwen oubyen 500 an dola meriken. Li varye an fonksyon de stati moun nan pou monte andedan l. Pandan ke rnddh li rapòte ke blende sa yo itilize pou pwoteje sa n rele konvwa, pou akonpanye yon kamyon machandiz, pou kamyon k ap pote swa legim, ou konprann, k ap pote lòt ankò. E la ankò, men moun sa yo, jan di a, ou kapab bay 2500 goud oubyen 5000 goud. Lè se kamyon machandiz konvwa yo, ou ka bay 2500 goud oubyen 5000 goud selon sa ki di bò kote rnddh. Pou moun ki akonpanye, ki gen konntenè yo menm, ki sòti lakay vwazen kidonk nan Sendomeng, ou gon frè ki se 7000 7 mil a 1000 dola ameriken. 7 mil oubyen 1000 dola ameriken ou bay. Moun ki gen gwo konntenè yo, ou konprann pou blennde a deplase ansanm avèk ou pou sòti de yon pwen swa zòn Malpas pou travèse avè w pou rive isit nan swa nan Kwadèboukè oubyen yon lòt kote ankò pou evite ke ou pa tonbe anba bal nèg. Men selon rnddh nan lèt sa li pale li fè konnen ke men moun sa a oubyen mèt konntenè a gen pou l bay ant 700 a 1000 dola ameriken pou akonpanye kamyonèt yo menm k ap pote moun yo. Kamyonèt k ap pote moun sòti Malpas pou travèse kite zòn ak bandi yo, men men chofè oubyen moun sa yo, chofè men swa kamyonèt lan, li gen pou l bay dimil goud li menm. Li gen pou bay dimil goud. Kidonk, chak sa ka travèse k ap fèt, an fonksyon de jan travèse la ye a, ou gen yon kòb pou bay selon rnddh ke n ap site nan lèt sa a ke l ekri avèk enspektè jeneral polis lan, Fritz Senfort. Men yo fè konnen la a, Men pasaj enben konvwa sa ki pat enben ki depi w pa bay lajan enben tout sa yo se de sitiyasyon ki bay anpil pwoblèm lòtbò a. Enben nan dat ki te ekri 2 desanm 2022 yon enben aprè asasina polisye Lincoln Bien-Aimé pami chofè kamyonèt gen anpil lòt moun ankò ki viktim pa rapò avèk kesyon fò w bay lajan pou travèse ou di mwen si pa gen plas ou pap ka travèse anndan blende a. Rnddh ki ankò mande ki mande avèk responsab IGPN-an su Enspektè Jeneral an Chèf Lapolis lan pou l louvri yon ankèt rapido presto, rapid rapid pou kapab jwenn tout sa ki antoure sa n kapab di sikonstans asasina polisye Lincoln Bien-Aimé e ki jodi a la a Men jodi an la pa rapò avèk sitiyasyon sa ki rive frè dam Lincoln Bien-Aimé e moun ki viktim tou e tout sa ke yo bay kòm detay pa rapò avèk blende yo kap travèse moun pou lajan, kap travèse machandiz pou lajan an fonksyon de stati moun ou ye oubyen an fonksyon de machandiz wap travèse an. Men tout done sa yo, tout pwoblèm sa yo, tout sitiyasyon sa yo responsab rnddh. yo mande avèk responsab IGPNH lan, enspektè jeneral an chèf polis lan, Fritz Saint-Fort ak tout wo kòmanman lapolis lan pou ke yo louvri yon ankèt rapid pou detèmine sikonstans lanmò frè dam yo Leconte Bien-Aimé epi tou pou konnen egzakteman de sa anpil moun repwoche blende sa yo ki nan blòk sa yo k ap travèse moun sa yo k ap pran lajan nan men moun yo ata menm chofè kamyonèt ki y ap pran yon 10 mil goud nan men l. Men sitiyasyon sa a, rnddh, Rezo Nasyonal Kap Defann Dwa Moun yo, mande pou gon ankèt pou gen limèk fèt sou sa, paske l pa nòmal lapolis lan nan misyon l lan, nan atribisyon l lan ki se pwoteje ak sèvi byen avèk lavi moun, jodi a l paka antre nan 2 skandal sa a ki jodi a se 2 skandal koripsyon, eskandal ki fè wont